Medam e mesye se avek anpil tristès nou pote video sa pou ou e sou chanel paw la TV lakay haiti.com e pa bliye jodi an se dimanche 12 fevrier 2023 moun 14 fevrier yo nap avanse wi la. Ebyen medam se mesye e fò nou diw ke vitelom la a misye e debake yon ekip nèg anndan yon machin vit pafime e nèg yo pase nan zòn karade se sa yo bliye yo pa fè nèg yo anvayi wouvè kout zam sou anpakèt chofè moto anviwon 5 a 7 moun mouri Nou gen video a la a men nou pa ka montrew li paske se vrèman tris pou sila yo ki zanmi avèk Kenny Josias sou Messenger si ou bezwen wè video a nou ka patajel avèk ou e donk paske se vrèman tris se vrèman e donk yon bagay ke nou pa ka konprann pou jèn ap touye jèn konsa nèg ame fè sa yo vle nan peyi sa a yo touye moun yo vle yo kidnape moun yo vle kidonk se yo ki kòmande paske yo genyen de nèg nan leta ki nan kokonbrèt avèk yo Gen nèg nan leta a ki se patron yo e se youn nan rezon ki fè w wè anpil gang alèz konsa le cas de Vitelhomme, le cas de Izo, ou wè nèg sa yo alèz konsa nan peyi a. Ebyen medam e mesye nou pral fè w tande odyo a, ou pral tande kri pèp la, fanmi, zanmi, konpatriyòt sila yo ebyen ki tonbe anba kout bal bandi konsa, ou pral sezi tande kòman moun yo pat ka kenbe dlo, moun yo pat ka kenbe Tèlman yo t ap rele nan odyo sa se vrèman tris. Nou pral envite w gen detay. Deblozay pete anndan palè nasyonal, Josué Pierre-Louis ki se sekretè jeneral palè a enben misye ta pati la al pran swen lòtbò. Di swen poukisa? Misye ta gen yon dwèt la ki prèske E donk ki fè de mwatye paske sanble te gen yon deblozay ki pete, kèk krèy ki mal pase anndan palè nasyonal, e sa w tande a la a, enben yonn nan ti fanm yo kase dwèt Josue Perlus, e pou kè n ap pale la a, sekretè jeneral palè a pa ta nan peyi a, misye ta al pran swen, ta al lopital nan peyi Tonton Sam. Tèt chaje! Se sa k ap regle nan peyi Dayiti. Lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou anndan videyo sa a, enben sitwayen sa w ap gade la a, E nou pral envite w wè nan foto sa ke lapolis mete anba kòd e ki ta yonn nan prezime kidnapè nan peyi sa e lapolis ki mare misye kou krab pou kwè l ye la ki anba men fòs de lòd yo. E lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou tou, nou pral envite w wè vizaj polisye sa, enben misye se yonn nan toutè Vitelòm Li anndan pnh la menl se toutè vitelòm se li kap bay vitelòm enfòmasyon depi yon operasyon pral fèt vitelòm gentan okouran enben se towo sa se yonn ladan yo paske se pa misye sèlman e gen de lòt toujou e yo ta dwe fè misye bay tout lòt akolit vitelòm genyen anndan dcpj anndan lapolis la. Rete konekte bon ekout tout moun nap tounen pou yon pwochèn video. Kòmsi nou gen yon pakèt nèg ki pa gen vizyon. e se yo menm ki rive au timon des affaires e pou ki rezilta pèsòn pa konnen paske m di nou nèg sa yo se dezòd sèlman yo vin fè Josué Pierre Louis sa k pase la gon nèg ki di tèt li ou renmen zen mwen wè nèg isi lè w pran yon nèg tankou Josué Pierre Louis misye konn li. Se sat pou nèg la ba lil. Epa paske ou pa renmen yon nèg pou pa vle don verite sou li. Misye konn li. Misye konn li byen. Sepandan, misye son nèg tou ki fè anpil dezòd. Nèg yo rive nan palè nasyonal. Pa gen prezidan. Ok yo di non se pa moun nan men sè lenstitisyon donk la prezidans misye se sekretè jeneral palè nasyonal lè nèg sa yo sekretè jeneral palè nasyonal sa vle di son ti prezidan ki la le senple fè ke son ti prezidan Menm si li okouran menm kay li la li paka al ladanl non e vwazen vitelòm misye ye se vwazen tizo misye ye li gen bèl kay li la li paka al ladanl nan swason men kòm nèg ki nan palè kisa Josué di tou sou sa kap pase la kòm sekrè kòm ti prezidan menm si Ariel pap bay chans la men kòm ti prezidan kisa misye di. Pi gwo bagay Josué Pierre Louis regle nan palè se zafè boubout li ap regle wi e Josué si manti di manti si manti Josué rele la di manti ou toujou ap fè zanmi an ekri mwen depi m site non w bon m ta renmen zanmi an demanti m bon zanmi an te bezwen demanti m sou pwen sa lè m te fon ti tèks sou li sou ti pitit mèt la pitit mèt la ou konprann sa e de bèt yo e pitit mèt la ou konprann. Kraze maryaj lòt la wi. Bon m di w, pandan m ap pale avè n la, Josue, misye al lopital wi. A o misye gon dwèt li la t pa fin anfòm. Josue, di peyi a sa w gen nan dwèt la. Di peyi a sa w gen nan dwèt. E tout patnè pou l te koupe. Epi w t ap aprann kòmanse, ou wè w t ap kòmanse rantre nan ou pou w reflechi. Anh misye nan zen la avèk pitit mèt la l manke kase dwèt li kase dwèt li menm lopital lap mache la li fon bòt sou li la esa t fè w wè manman l mouri l pa al nan antèman l son peyi difisil sa di ou wè peyi sa yon peyi difisil gen dwèt la dwèt misye lo pral lopital la tanzantan pou dwèt la e tout pat men an pou l te kase epi li ta di madanm ni kounya lap bay manti a madanm ni wi. Anlè a la, bay manti. Li gen dwa di e nan pandan l ap monte machin nan la dwèt la frape nan pòt la, gen dwa se yon bagay l ap ouvri nan palè pou dwèt la frape. Manti! Se tifi a t konn kase dwèt la. E tifi a? E tifi mèt la? An n kite sa. Ok. Kidonk, Josué Pierre Louis, ou ou vo plis ke sa. Ou ka itil peyi a plis ke sa. Nèg isi depi yo wè yo gen fonksyon, yo gen yon sèl bagay ki atire yo. chèche bèl ti fanm, bèl non an ti moun ou konprann ki a la manyè de choukoun epi yo mete la yo ap rilaks zafè peyi a. Nou pa ka fè sa mesye. Jodi a Tòsèl pouri nèt. Pènye pouri nèt. Kounye a nèg yo kite anba yo ap monte anlè sou Fò Jak. Fò Jak wi. E pa 2 kout bal nèg yo tire fò jak non Nèg yo tiye yon moun yo koupe tèt li yo pati a tèt la wi Fò jak Ayayayy Rayi anpil Men ou konn pawòl a men verite map bay e pa manti map bay nèg yo konnen mpap bay manti sou yo Sim manti e poul demanti mwen li pa kapab Li pa kapab li konnen verite map bay Avanm ale la avanm al tòsèl. Genyen youn nan avoka kap defann ansyen komisè gouvènman an. Ak enfòmasyon sa se aprè domine aktyalite a ebyen nou konnen o nivo de pwoblèm ki genyen se o nivo de lajistis ebyen daprè deklarasyon ke vis delege awondisman senmak la mèt Walter Montas li menm li te fè kote ke yo arete pa lapolis ebyen bandi yo ki ap sèmen Dapre Alincourt, yo menm yo libere pa lajistis. Ebyen fòk nou di w ke gen polisye onivo de Senmak ki t ap plenyen paske semèn pase yo te arive touye on bandi ebyen komisè gouvènman jiridiksyon Senmak la ki li menm ki arive remèt kò bandi a ansanm avèk tout machin yo, tout machin bandi a l remèt tout bagay nèt paske li di ke papa bandi a te bòkò menm jan avèk li. Li remèt di, ebyen genyen anpil moun ki di ke ebyen ensidan ki rive oubyen aksyon ki rive o nivo de komin de Lyankou la ebyen yo mande eske se pa afè mistik paske papa te di ke li menm li antere pitit li tèt anba avèk on epe yo fè bagay mistik ki pèmèt ke polisye yo menm yo ta mouri mpanse ke la a fòk gen anpil kesyon ki ap poze nan ka sa a. E pou pi piti 5 moun mouri yon pi lòt blese anba bal nan zòn Karade tou pre vilaj Monfleri Jounen samdi 11 fevriye 2023, selon enfòmasyon nou rive jwenn, tout moun ki mouri yo se chofè moto e se gwoup bandi Vitelòm yo ki fè aksyon sa a. Mezanmi, Vitelòm sa a, enben direktè jeneral lapolis la, e nou wè lapolis te anonse semèn pase ke yo t ap fè yon mouvman, ou wè tout moun di men nèg yo antre nan kay Vitelòm, yo sanble yo ba l vag kounye a. Men mesye vitelom yo ap touye moun mesye vitelom yo ap touye moun nan minit ke nap pale la ebyen sa liye son veritab pwoblem ebyen kote aksyon ke la polis yo te mennen nan baz vitelom nan kote yo eske yo menm yo sanse bay vitelom teren an. Vwala, pandan nap pale de sa nou gen yon foto la medam mesye M kwè gen l tou egalman Pradel. Gen akizasyon ki ap fèt la alega de yon polisye, polisye sa n ap gade la, sanbletil ke misye se youn nan moun ki ap travay pou Vitelòm. Jan nou toujou di l, lapolis ap mennen operasyon, avan menm ke lapolis mennen operasyon an, nou menm ki jis byen lwen kote n ye a, nou gentan gen tout konvèzasyon lapolis, ebyen men youn nan moun sa yo k ap travay keseswa pou Vitelòm, k ap travay pou lòt gwoup gang, pandan lapolis ap mennen operasyon, misye li menm. Se li nap gade la ki ap pran enfo yo kap voye bay Vitelòm medam mesye se sitwayen sa ke nou jwenn kòm enfo e m konnen gen plizyè lòt medya ki gentan pale de sa men m kwè w gen imaj lan egalman Pradèl pa rapò a sa lapolis kap mennen operasyon pandan se tan. Wi se polisye sa ke nap gade la ki nan operasyon kont Vitelòm poutan Ebyen se li kap bay vitelom antèn sou lòt polisye ebyen lapolis arive mare misye ebyen se pwoblèm sa ki gen nan lapolis la lapolis la vin tèlman kowonpi ebyen gen anpil nan polisye yo ki yo menm ki sanse ap vann ebyen lòt e polisye ebyen piske yo bezwen lajan. Yo fè sa yo vle. N ap toujou rete nan menm kad arestasyon yo tou, fòk mwen di ke Jimmy, lapolis nasyonal ki anonse jounen samdi a yo arete yon prezime kidnapè ki rele Alexandre Atazar ebyen pandan operasyon nan Dèlma 32 ebyen selon lapolis endividi sa li te aktivman ebyen pou enplikasyon prezime li nan youn nan plis pase yon douzèn ka anlèvman nan kapital la. Ebyen jan nap gade vizaj asasen sa, bon m panse ke se sou plas piblik yo ta sipoze pran mesye sa pou yo touye yo, ebyen lapolis li menm li anonse ke li menm li arive al arete Alexandre Atazar, ou wè mesye sa ou wè la, talè w gen pou wè nèg lajistis yo lage l, se youn nan pi gwo pwoblèm ke n gen nan peyi a, se otorite lajistis yo, se yo menm ki nan koripsyon, yo nan vòl, yo nan tout vye bagay, Se kote ke yo menm yo te ap lage, sa vle di ke tout bandi depi ke lapolis arete bandi, yo menm yo di w ke wi men entèl atik epi yo arive libere l. N ap avanse nan menm kad. Se misye ke lapolis arete an, se kidnapè sa n ap gade la? Wi se li menm, misye patisipe nan prè de 12 kidnapin ki arive fèt onivo de lwès la. N ap avanse nan kad enfòmasyon yo ki sanse ap domine aktyalite a ebyen o nivo de peyi Dayiti ebyen genyen on gwo chanjman ki fèt la e biwo kominikasyon e kote ke o nivo de ona e yo anonse genyen yon nouvèl e nominasyon ke e otorite leta yo menm yo sanse e fè la ebyen o nivo de sa n ta rele Ona ki li menm genyen anpil koze gagòt ki ap pale ebyen nap di w ke se madam Marguerite Berthe ebyen Maresco ebyen se nouvèl direktè jeneral ona epi Jose Jean Baptiste e se DG Conatel ebyen selon yon piblikasyon ki fèt nan jounal ofisyèl Le Moniteur ebyen jan nou te anonse sa ebyen gen plizyè lòt chanjman ki gen pou fèt e o nivo de e leta ebyen o nivo de peyi a yo pral fè anpil moun yo pral mete atè o nivo de bwat yo ebyen pou ka gon yon lòt ekip ki vini ebyen nap do ke enfòmasyon yo yo di ke gen anpil gagòt ki fèt o nivo de ona ebyen son pwen dentèwogasyon anbyen anpil moun mande ke pa ta swete pou madam sa vini ke gagòt yo fè pa egzanp tankou anplwaye semak yo nou konnen ke e yo te ret konsa ke direktè ona li menm li e pran lajan e. e mwad novanm yo li pa janm peye yo men e kote ke e manb sendika ona yo menm yo anonse yo pral tann ke e nouvèl administrasyon sa lè li monte pou yo fè yo peye yo pou mwad novanm yo. E nou prale rapid yo pou yo e e nou prale dirèkteman pou nan di w ke gen. So I'm here at Perranporth Airport this morning for the first week of our amazing trial of the Windracers Ultra Drone. We're moving medical goods and commercial items between Cornwall and the Scilly Islands. These are items which would normally be flown on an aircraft which uh, doesn't fly if there's uh, fog or other things that are interrupting it when a drone can keep us connected. So I was here at five o'clock this morning. The flight takes about an hour to get to the Scilly Islands and it Gen konsèy avoka Joverlein Moïse yo, yo di ke yo menm yo pran ansanm avèk nòt ebyen pa rezo sosyal yo ebyen transfè kat prezime asasen de Jovenel Moïse Ozetazini ebyen ke yo fè fas avèk silans gouvènman ayisyen an ebyen konsèy la li adese avèk madam Emmelie Prophèse Emmelie Prophète Milcé epi Walter e W Voltaire pou yo menm yo kapab fè limyè ebyen sou gen sa ki fèt la ebyen se konsèy avoka Joverlein Moïse e ki yo menm yo sanse fè anons sa yo mande ansanm avèk e 2 moun sa yo an palan de ministè jistis a y a Émile Prophète e Milcé ansanm avèk jij la Walter ebyen W Voltaire ebyen pou yo menm yo kapab bay enfòmasyon sou Sa k pèmèt ke yo arive fè deplasman ansanm avèk 4 endividi sa yo. Enfòmasyon yo, ebyen nou prale gen yon videyo la nou pral eseye gade paske Jimmy mwen al fason kòn nan pou nou kapab di nou ki sa ki gen esye nan sa nou konnen ke se o nivo de strateji kote ke nou pral eseye swiv ebyen pou n wè kòman sa ye. Ann eseye gade Jimmy pou moun yo kapab wè